Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m te bliye ba nou dat maten an wi jodi a se dènye jou mwa avril la m pa anvi mwa sa ale paske son mwa ki pote de trè bòn nouvèl pou la popilasyon depi lè ane yo ap kòmanse se youn nan mwa kote ke Popilasyon an kapab bat bravo lakontantman pou li paske mwa sa a li pote plezi, avril 2023. Se domaj, mwa sa a li menm li pwale. Mwen ap tande yon chanson maten an, se yon chanson dan Guyane, son non se Warren. Eben, ou konnen, yo chante an kreyòl tou ki diferan de kreyòl pa nou an. Gen de twa fraz nan mizik sa ki rive sou mwen ki di nou fò pa lese tonbe nou fò pa abandone pas nou se pitit Bondye sa ki la pou nou la rivyè pe pa chayey. Gon bon nouvèl ki kapab vini pou Ayiti. e se sak fè w wè nap goumen pou omwen bon nouvèl sa kapab vini pou peyi Dayiti. Genyen yon nouvèl la ki fèk tonbe kote ke nan Kwadèboukè, nan blòk Duval, nèg Ti Magali yo, apa Ti Magali la toujou? Ebyen lè yo fèk fann tèt yon bandi ak tout madanm ni Se Bwa Kale a ki ap kontinye. Se sa yo di tou senpleman. Men ekoute, m te di nou ke e Bwa Kale a li ranplase Operasyon Tònad la. Osi senple ke sa. Bwa Kale a se li menm ki ranplase Operasyon Tònad. Gen yon mesaj ki vin jwenn nou la a, se de la part de Snaypè. Snaypè youn nan polisye ki li menm deklare l ap goumen Fas gang. Youn nan polisye ki pa gen bòs li ki se gang. Youn nan polisye kap disyade tout lòt polisye pou yo pa nan kole dèyè ak gang. Snaypè voye mesaj sa patikilyèman pou jounalis an liy yo. Donk lè polisye yo ap deplwaye gen de fason yap deplwaye. Suspann filme yo. Ann tande Sniper li menm nan mesaj sila. E mesye dam an ligne yo ankò. Ankò yon fwa fè anpil atansyon. Pa swiv la polis nan entèvansyon yo. Pa filme la polis nan entèvansyon yo. Mèsi pou kolaborasyon nou. Paske dènye man m te fè yon sòti m te di nou la polis la bezwen popilasyon an. Konba sa nap mennen an la nou pa ka fè l san nou menm ki se pèp la ki se popilasyon an. E m konnen nou s on pèp ki brav, nou gon pèp ki detèmine, otomatikman nou gen volonte, pa gen anyen k enposib pou nou. Se Sniper pitit gason nou ki Ebwa. Ban m di nou non, mesaj sa m ap fè l pase maten an la pou mesye, mesye dam jounalis an liy yo, fè anpil atonsyon nan moman sa. Ok, paske nou pa, fè anpil atonsyon. Le pli souvan, e de, m konn nan cha m wè nou podyab, n ap filme cha a, chak kote, menm lè nou nan echanj, nou la, n ap filme epi n mete yo an dirèk, li vin pa bon pou nou. Li pa bon pou nou, li pa bon pou travay nou. Fè anpil atansyon. Wè nan moman sa. Bwa kale, vye son 3 modifye a. Ok. Prefere nou ret nan zòn nou, goumen nan zòn nou. Ok. Ede lapolis la goumen. Epi nou konn bagay yo deja. Bwa kale tout kote. Nou nan tout blòk, nou nan tout zòn. Ok. Travay la pap kanpe. Popilasyon an, map mande nou fè anpil atansyon tou. Paske padan nap pwoteje zòn nou, padan nap demantle ti vòlè vakabon sal. kap vin mete latwoublay nan zòn nan, men fè anpil atansyon tou pou nou pa viktim de de sitwayen pezib tou ok nou fè anpil atansyon e bwa kale avè nou konn a se vèsyon 3 modifye nou pap kanpe e mesye dam an liy yo ankò ankò yon fwa fè anpil atansyon pa swiv lapolis nan entèvansyon l yo pa filme lapolis nan entèvansyon l yo ok nou pap repete sa ankò mesye yo pafwa fè anpil atansyon. Pa filme lapolis nan entèvansyon l ap fè yo. Pafwa anpil nan nou konn rann ke nou pa atenn ojektif nou. Ok. Paske teknoloji a trè avanse, otomatikman ou pran l ou anliy ou sou Facebook nou tout kote nèt. Ok ou an dirèk, li pa bon pou nou, li pa bon pou misyon nou. Fè anpil atansyon. E si nou fè sa se nou k ap peye l. Otomatikman nou jwenn yon nèg ak yon telefòn nan men l ou pa nan yon entèvansyon. Ok. Nou pase modòd la pou yo. Fè anpil atansyon pandan wap filme nou ok la nou pa bezwen sa nan moman sa la ok fè anpil atansyon nou gen pou nou bezwen jounalis wi ok lè nap fè konferans men nan moman sa nou pa gen se pa bagay manifestasyon kap fèt se pa bagay festival ok se bwa kale kap tonbe ok m di nou sa e bwa kale vèsyon 3 a li modifye nou tou modifye pawòl nou tou ok epi pèp ayisyen an avan. Map kapote la pou zòn sous matla. Gon batay ki deklare nan blòk sous matla. Batay sa son batay ki pral myèl e nou espere ke se popilasyon an ki va bay bwa kale. Men kitem di nou li pi bon lè on nèg ou pat pase nan lekòl jounalis ou vin nan rezo sosyo epi wap lage. Wap wè yon nèg. ki pa genyen sa n ta kapab rele etik obyen ki pa genyen nosyon jounalistik men ki ap bay enfòmasyon sou rezo a, w ap wè l kapab pi byen pase ke yon nèg ki jounalis. M pral eksplike nou. Nèg ki jounalis lan, li toujou bezwen ekilibre. Mwen bay yon enfòmasyon konsènan Sousmatla pou m di yè nèg yo fè mò nan Sousmatla. Nèg bandi yo Men m gen lenpresyon ke enfòmasyon sa li deranje anpil moun o pwen ke gen moun k ap di ARL m ap parye avè w se yon bandi. Men jounalis la li toujou alakèt denfòmasyon. Si l jwenn yon enfòmasyon li verifye l, li wè li otantik men mezanmi fò l lage enfòmasyon an. M pa kab kòmsi rete ap di se pèp la kap bay bwa kale. Lè bandi parèt li touye de twa moun mezanmi fò nou di bandi touye de twa moun tou. Eske nou konprann sa map di nou an? Pa egzanp m fon emisyon pou m di ke men moun ki mouri lotbò yo paran yo pale yo pa bandi. Menm moun ki te touye sitwayen sa yo, yo rele papa youn nan yo pou mande ekskiz wi paske son erè. Nou menm nou la nap fè kòmantè. Gen yon lòt sitwayen ki di yon bagay, kòmantè l la parèt plis pwofesyonèl ki di ke nan analiz ou yo, fò w fè ansòt ke moun pa di oubyen pa sispèk ke ou nan bandi. La mwen m ka dakò avèk li. Men ankò fò m di ke se metye a m respekte lè m fè jan de kòmantè sa yo. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Paske nou nan yon sitiyasyon se bandi pou n derasinen. Pèp la ap bay bwa kale. Men tande mezanmi, men sa pou nou konprann. Eske nou konnen kounye a yon nèg ki pa renmen RL, epi veye la al antre nan mouvman an epi pandan m nan lari sa w tande a la, yo di misye s on bandi. Se sa mwen pa vle a. Batay sous matla li plis enteresan. Batay la sou wout pou li fèt la. Men gen yon grenn bagay m ap mande lapolis. Lapolis! Silvouplè! M pa tèlman renmen filing sa. Se sa nou p ap dakò avè m? Paske kòmantè m yo, yo reyèl e yo touche pwen sansib yo. Lapolis silvouplè, ou pa ka dakò pou w anndan on cha epi pèp la ap mache dèyè cha a. M pa fin renmen l. Ou konn poukisa? Oke sa ka rive cha a fè kouvèti l ap simen bal. Men se lè nèg yo ap simen bal an direksyon moun ki ap mache dèyè cha a. Konprann byen wi sa m ap di w nan. Paske nèg yo konn acha. Bandi, kriminèl san fwa ni lwa, kanpe yap tire sou cha, o pwen ke yo fèl fè bak. Men m pa bezwen di nou si gon foul moun dèyè cha, sa vle di nèg yo kapab fè masak. Genyen 2 cha ki gentan deplwaye la pou sous matla. Pèp la reyini ak manchèt li bay sous matla sa fòk yo fini avèk li. Se sa popilasyon an di. Sa vle di, si m byen kwè la, bandi yo pral jwenn bagay nan men yo. E match la li pral kòmanse. Yè gen lòbèy ki fèt. Gen nèg ki pran bwa. Men gen anpil moun ki tonbe nan popilasyon an. M pral ba nou kèk detay sou non chèf de gang ki nan zòn sila. Tande byen, nan zòn sous matla a, m gen yon dron m voye anlè. poum gen kontwòl kriminèl sa paske nèg sa son kriminèl notwa ebyen m poko gen twòp detay sou non sitwayen sa men tande byen kòman batay la pral fèt nèg nan sous matla tande wi yo ta sipoze jwenn bakòp yon lòt towo ki se yon gwo kriminèl notwa ki rele bwa manèt. Bwa manèt la, se li menm ki chèf minotri. Tande wi! Hum! Misye m kwè li dirije pran bò lafito, jamayik, minotri. Misye se yon kriminèl notwa. Danje fini! Ebyen se nèg sa yo ki pral kanpe pou goumen ak lapolis ak popilasyon an. Retene byen se non, Bwa manèt. Chèf Minotri, E nou raple nou lè chaloup la te pran dife sou lanmè a? M kwè misye te nan mitan nèg yo. Misye pa t gen anyen. Oke. Men nou tande yon dosye Bèl Bòs tou, paske lè nèg sa yo te boule a, yo t ap rele Bèl Bòs. M kwè Bèl Bòs la se li menm ki dezyèm chèf Nan blòk nou sot site la yo, donk imedyatman Bwa Manèt pa la, se bèl bòs sa a ki li menm la pou pase alaksyon. Men tout nèg sa yo se kriminèl. Eeh! Eeh kriminèl notwa! Kriminèl fini! Donk, la popilasyon de sèt zòn, èl ve a tou pri an dekoudr ak mesye sa yo. Eske se pral yon konba mano a mano? Non. Men, se yon batay k ap fèt a distans. Mwen toujou antre nan yon lojik de pwoteksyon de la popilasyon. Si batay la pral fèt, ap genyen dè mò dan le kan de la popilasyon, ke nou pa avanse. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Mwen vle ke pou lapolis asime responsabilite l. Wè m di lapolis, se pa lè polisye, paske anpil polisye vle kanpe sou batay. Nèg yo sou batay. Pandan nèg yo sou batay la, fò m di nou ke nèg yo kadriye vilaj la. Yo kadriye vilaj la, men tande non, Izo toujou ap pran plezi l anndan an. Izo gen enstalasyon l la pou klere lanmè a, pou gen kontwòl tout bagay, si gen chaloup k ap vini, si gen nèg k ap vini pa lamè, pou kapab bay yon operasyon bwa kale nan do, ebyen, nèg yo chache gen kontwòl sa a. Men, tande byen sa m vle a mwen menm. M vle pou nou antre nan yon lojik batay san kanpe. Batay san kanpe. Paske fòk nèg yo jwenn bagay nan men yo. Kounya la a. M ta renmen nou dim sa. Sim konnen popilasyon an pral mouri eske mwen pa dwe dil sa? Men sim konnen yon chèf de gang pral mouri afèk gadel. Afèk ki gadel. Men tout sa map fè, tout sa map di yo kòm kòmantè ki kapab anpe deranjan ebyen se pou kapab pwoteje popilasyon an. Osi senple ke sa. Paske lè yon peyi yon nèg ou vle ret ladann, wap batay pou peyi a epi kounya la yon bon maten, Kòmsi pou on moun ka konprann ke li kapab trete w de gang. M pa konn joure, m pa p joure, men ekoute, gon bagay fòk nou kapab aksepte nan sosyete a. Se sa ki fè blan diferan de nou. Li fè lòt kòmantè. Li pa fè modèl kòmantè sa yo. Se lè on nèg ou afiche w, ou di w nan tèl klan, se lè sa a blan li menm li pran abò. Pa egzanp, si w pran on fransè. Lè lap gade France 24 li kapab di se pwopagand yap fè pou nèg oksidanto yo. Lè sa l pap dakò avèk yo. Se menm jan tou, m pa radyo nasyonal, m pa kab fè pwopagand pou leta. Ou pa konprann? M pa konn nan kole dèyè ak bandi. M pa kab fè lwanj pou bandi. Kot sa nou pa ka konprann nan? Men sa m vle di nou mwen menm, e map di l chak jou. Jounen jodi a la, gon bòk kòmanse manyen. E fòk yo manyen l. Fòk tout nèg jwenn bagay nan men yo. Fiksasyon sou Izo. Fiksasyon sou Bwa Manèt. Fiksasyon sou Bogi. Fiksasyon sou Jeff. Fiksasyon sou Vitelòm. E aprè? E aprè? Lè nou fini ak moun sa yo, kisa n ap fè? Toutèfini? Non! Li pap ka fini paske gen lòt moun, gen lòt gwoup de gang. Eske nou pa konprann? Paske si l fini konsa, gen moun k ap toujou nan kouri. Paske moun ki nan kolimatè lòt gang yo tankou jan m te di nou yè, kòman yo pral fè respire? Hein? Sa vle di, bagay la, fòk lapolis byen jere l. Eske nou konprann? Antouka fò m di nou ke operasyon Bwa Kale a l ap rapousib dèyè bandi kriminèl san fwa ni lwa. Euh mesye sa ki rele meyè. Depi son kote yo sispèk meyè ye yo pati dèyèl. E fòm di nou m gon dènye enfòmasyon ki vin jwenn mwen la nan pwochèn emisyon ke map fè m pral bay detay. E li dwe evidan pou ke nèg sa yo kelkeswa kote yo ye. pou yo mete lapat sou yo. M swete tou bwa kale a li kontinye pou nèg savyen yo paske nèg chandèl yo manyen yo anpil nan dènye jou sa yo e nou swete ke ebyen popilasyon an si l ka batay li veye la pran de twa nan yo tou paske omwen fòk ayisyen kapab viv nan peyi l fòk ayisyen kapab respire la kay li.